E madi premye novanb 2022 e se kanal paw la ki antre lakay ou poun pote video sa pou ou ebyen nap di mèsi ak tout zanmi konpatriyòt nou yo kèlkeswa kotew ye e kèlkeswa ak lè tou wap disponib pou asiste video sa ebyen nap diw pa ezite abòne avèk kanal sa ede nou pataje video a sitou kòmante ak kite yon like e se konsa wap ankouraje nou e nou menm nap travay darachpye 24 sur 24 tan poun pote tout enfògmasyon pou ou. Dosye asasina Eric Jean Baptiste la ebyen bagay yo pale, boul la pete, sekrè a pran lari, pa gen sekrè nan fè kola jan ke yo toujou dil la ebyen komisè Lafontan finalman frape Louko Dezi avèk Ezaü César, nèg sa yo nan kouri la paske tout sa yo tap chèche kòm endis pou yo jwenn kote sous asasina Eric Jean Baptiste la sòti, ebyen finalman se sou Esaü César ak Louko Désir ke komisè Lafontant li menm li mete men. E nan moman n ap pale la a Esaü César gen gwo dyare, Esaü César misye panike paske se li menm ki te anonse Eric Jean Baptiste pral mouri nan emisyon donk Matin Débat ki pase sou antèn radyo e klè e jodi a la e ki li menm nan gwo kouri paske fòk lal reponn kesyon poul bay tout detay kotel te sòti avèk enfòmasyon sa a sou asasina Erik Jean Baptiste efektivman Erik asasine fanmi zanmi konpatriyòt tout moun dlo nan zye Erik Jean Baptiste li menm jodi a la ki anba tè oubyen nou ka di ki nan mòg dizon Ebyen nou pral envite ou an gen tout detay avèk TT ki li menm pa sere kras e misye mete tout dosye deyò, ni dosye Louko, ni dosye Ezayi, ni dosye Guerrier Henri, kidonk 3 nèg sa yo la a fòk nèg yo vrèman ebyen pridan paske gen koze atè a la a se tank pa genyen, ebyen nou pral envite ou an gen detay rete konekte bòn ekout n ap tounen. La Société kote. Aprè midi an nou pral pale plizyè dosye paske gen yon bagay ki rive la nan peyi a gen 2 bagay ki rive Prénal Julien se 2 gwo evènman malerezman ann Ayiti m sonje zanmi m Fritz Gérald Philosaint Lè n te nan Zenith a lepòk, misye te gen yon emisyon. Kòman emisyon an te rele ankò Fritji? Emisyon midi ou te konn fè a? Haïti d'aujourd'hui? M pa fin sonje. M bliye. Koze peyi? M kwè koze peyi wi. Enben, misye di an Ayiti gen yon pwoblèm, gen yon bagay ki rive, se la guerre des dossiers en Haïti. Men mwen te renmen di sa. Misye konn repete sa m di a. Pa vre Fritji? Mwen te konn di avè m. C'est la guerre des dossiers en Haïti, sa vle di ke dosye kouvri dosye, dosye rantre dosye, dosye kache dosye. Imajine ke nou nan yon peryòd difisil kote nap kriye depa prematire atis nou ke anpil moun renmen ki se Mickaël Benjamin, Mika, Mikaben, nap kriye depa misye. ke nou poko janm ka dijere paske misye mouri nan kondisyon trajik, yon kondisyon ki dwòl anpil. Mikaben. Pandan nap kriye depar misye, gen kidnaping ki kontinye ap fèt nan peyi a. E pa bliye menm misye te viktim de kidnaping, yo te kidnape kouzen l. Sa vle di ke nou kontinye ap kriye kèk yon seri de bagay paske lè yo kidnape yon moun yo ap mande konbyen mil dola ameriken etc alòske nou pat gen kòb sa sere sa di wè bagay yo kontinye ap konplike pou nou men pito sa pase malgre sa nan sans ke yo kidnape moun yo libere l olye yo tiye l men Mika li ale l ale nèt pandan n ap kriye Mika. Mes chers amis, m poko janm konnen m choke konsa. M te dòmi byen ke m pa t dòmi bonè non. Epi lè m leve maten, premye mesaj ke m jwenn sou telefòn mwen, Eric Jean Baptiste tuye par bal. a la boule. Se te sa l'information. Remake ke m te fè yon live a 7 heures du matin. M pa janm live nan lè sa. Lè m gade tout ba, oh oh! Eric Jean Baptiste tuye par bal a la boule. M tcheke plizyè bagay, tout media, oh oh! Anvayi. M choke anpil. M pa nan ipokrizi ak moun. M ap eksplike n poukisa m te choke. Se pa paske Eric se zanmi m. M pa kwè m janm pale a misye non. Fò m ta gade telefòn mwen byen pou m wè èske m te konn pale a Eric. M pa kwè m te konn pale a misye Eric Jean Baptiste non m pa pale a misye m gen nimewo l sou telefòn m pa pale avè l men yon fwa m pa pale a misye rezon an senp m pa janm gen gwo kè kont pèsòn m pa pale a misye akoz zanmi l Guerrier Henri se sa k fè m pa janm pale a misye paske Guerrian ri eh akoz yon atik ke m te ekri 27 jiyè 2020 wè depi lè sa wi depi lè sa kote nou di ke alò trip foumi nou di le nouvo kòd penal otorize l'amnistie poukwa Eric Jean Baptiste ne le denonce pas paske misye tap denonse amnistie a lepòk. Apre atik sa ki pibliye depi jen 2019 menm atik sa pibliye men wi epi depi non non an 2020 l pibliye banm wè kilè l pibliye l pibliye 27 jiyè 2020 a 10 è ok epi nou raple k an 2019 e lòske te gen sitiyasyon moman difisil yo nan peyi an. kote ke yo tap pale de kestyon rapò pasyèl piblikasyon dezyèm pati nan rapò petro karibe a pa kou siperyè de kont donk Eric Jean Baptiste te premye nèg ki te leve kanpe ki tap denonse kestyon amnisti etc alòske nan nouvo kòd penal lan li te ladan l li pat denonse l konnen jounalis nou ye nou jis fon ti rapèl bon. Epi sa k rive sè ke gen yon atik ke n fè referans ki se 136 tirè 9 alòs ke se pa t sa se pa t sa l te ye. Poutèt sa Guerrier fache. M voye la li atik eh eh eh si w bay misye m ap li la m ap li la wi M voye Guerrier al li lè sa atik 221 M di misye men non men atik la pa kraze lide tèks la etc paske definitivman efektivman sa di nan nouvo kòd penal la petèt nou twonpe de atik Misye fache Nan aswè misye salanbe m nan emisyon l la. Sa sèlman, depi lè sa m bay vag, m fè retrè sou misye, m pa pale de bòs li ankò, Eric Jean Baptiste. Wè, depi kilè? Men, s on nèg m ap swiv, e si w al gad sou Trip, w aprann ekri anpil atik sou ki konsène Eric Jean Baptiste. Poukisa sa touche m? Misye pa zanmi m. Men se youn nan Ayisyen, ke w renmen l ke w pa renmen l, daprè mwen menm, ki envesti plis ann Ayiti. Nou ka mennen ankèt la. Pa gen twòp Ayisyen ki gen mwayen ki envesti ann Ayiti menm jan ak Eric Jean Baptiste. M reflechi sou 2 bagay. M di 1. Ayiti pèdi yon gwo gason ki se pitit li ke l renmen paske misye li envesti pou peyi an e li riske vi l pou li. Nou sonje dosye kolera a. Nou sonje dosye minustah. Gen de pozisyon misye te pran mwen menm m te pè pou li. Misye envesti lajan l pou l fè spot piblisite ap pase nan medya pou konbat kolera minustah nan peyi a. Misye pran machin li, li douko li, li ba a li mete, ba a ba minustah nan tout lari ap mache. M te pè pou misye alepok. Misye te pran responsabilite l kom sitwayen pou l te denonse l. E vwa misye te rive lwen. E sa k fè m pral pèmèt nou tande talè konsa yon dènye editoryal ke misye te prezante. E m panse si gen bon ankèt k ap mennen, gen anpil piste ke nou kapab eksplore. Men malerezman an Ayiti lankèt se pousui. Jiska prezan le prezidan de la repiblik asasine anndan lakay li lankèt se pousui. O kontrè gen divèsyon k ap fèt sou dosye sa. Sa vle di m panse ke Ayiti pèdi yon kokennchenn gason se pitit li ki renmen l. ki se Eric Jean Baptiste. Dezyèm sa m panse t fè kowè, e sa t fè w wè ti ekstrè sa l fè le tou rezo yo ap pale, paske onètman m te m santi m fristre. E nan pwen m te fè a m te atake Guerrier Henry e m ap eksplike talè poukisa. Paske ou wè mwen menm. Jou m ipokrit m sispann egziste M pa nan ipokrizi ak moun Sa w wè m ap di nan radyo a m ap di avè w nan telefòn nan M ka di l tout kote M pa nan chwichwichwichwi a moun fè tripotay Gen bagay ke n ka pale antre nou Sa se bagay pirman entim Men quand il s'agit de la République, pa gen anyen m pral eseye konplote a nèg sou kote an deyò de mikwo. Tout sa m ka kritike w nan mikwo a m ap kritike avè w nan telefòn. Si w kwè m manti, mande DG polis la. Mwen gade m pa serye m ri pou. E pa tripotay, paske mwen m pa nan zen a moun. Se le peyi. Tout sa w wè m ka di nan mikwo a m ap di w li nan telefòn menm jan nan telefòn m ap di l nan mikwo a paske sè le peyi se pa on endividi jan m wè anpil moun fanatik malad tèt anba pa konprann se pa lòm sè le peyi m ak tout moun m pa pou pèsòn tande sa m di la mwen ak tout moun m pa pou pèsòn. M reve yon lòt Ayiti. Paske pa gen ankenn anyen yon nèg, yon blofè Ayiti la ka ofri m pou w di m ou pale nan sans li. Nan pa m ka manje. Nan pa m ka manje kounye a l pral peye m pou m pale pou li. Pa fè sa. M son Ayisyen. M ta swete wè Ayiti ale de lavan. Ok nèg k ap pale franse, on di ale de lavan. Tande byen. Dezyèm bagay ki fè m reflechi ak lanmò Eric lan, se kantite jenn gason, jenn fanm ki pral nan chomaj. Paske m gen enpresyon anpil fwa, lefè ke nou pa renmen yon moun, nou prè pou n destabilize l men nou pa panse a yon seri de bagay. Gen nèg ki mouri ki pa t janm itil peyi a anyen, ki mouri ki pa kite anyen pou peyi a etc. Men yon nèg nan tranp Eric Jean Baptiste. Son nèg ki itil la repiblik. Petèt sim te konnen te ka toujou dèyè. E mwen m te di sa nan emisyon m. Misye pat oblije al boure kòl nan bagay politik, sekretè jeneral RDNP etc. Men atansyon, fòk son sitwayen ki deside fè politik. E misye te ka kontinye envesti nan sosyal jan l abitye fè l. Men, pa gen anyen n ka di, pa gen baryè pou yon Ayisyen ki vle vin kandida pou l pa kandida. Sepandan, misye envesti dan le sosyal, e se youn nan Ayisyen, jan m di w la, ki envesti plis nan peyi Dayiti. M pa di li menm sèl non, men ki envesti plis. Misye sòti, misye kreye yon non, Père Éternel Loto, depi 1990. pou rive jiskaske jodi a 2022 misye egziste se lòm kapab gen erè ki glise pa gen pa gen anyen ki pafè sou tè a sa ka rive gen kritik sa ka rive gen moun ki genyen ki pa touche atè ou byen ki pa touche sa ka rive men lesansyèl misye konstwi yon bagay e l reyisi ladan l e ak reyisit li a li ede lòt moun e pa sèlman nan kapital la. Misye ede moun a travè prèske tou le peyi, tou le teritwa nasyonal. Eric Jean Baptiste. Sa vle di ke asasina misye, mwen reflechi ak yon kantite moun ki pral nan chomaj, paske bank bòlèt li yo, yo nan prèske nan tout peyi an. Chak moun sa yo, son responsabilite ke yo genyen. Yo gen ti kòb ki rantre. E pitit misye a, dayè misye gon pitit te deja viktim, te gen anpil divèsyon ki t ap fèt. Swa misye se li yo t ap kidnape oubyen li t ap kidnape. Misye yo despli detay sa. Sa di misye son nèg m pa kwè. Risk ke papa l te konn pran yo, l pral pran yo ankò. L pral kontinye pran yo. Misye plis nan nèk ki ta anvi kache ke l pa ta sipoze. Men kounye a si misye vle kontinye nan peyi an fòk misye netwaye antouraj li. Paske gen kalite moun ou gen nan antouraj ou yo rann ou vilnerab. Bon m repran sa m di a. Gen kalite moun ou gen otou de ou yo rann ou vilnerab. E se pwen sa m ta fè jou asasina misye a. Wè m antre dwat ladan l paske sa li endinye m kòm moun, kòm sitwayen. Gen moun ou gen nan antouraj ou, li rann ou vilnerab. E se sa m ap di avèk anpil nèg an Ayiti ki mal konprann reyalite sa a. M renmen wè kèk moun k ap kòmante sou rezo sosyal yo, O, nèg yo yo menm, e nan bouch Lyon an yo ye, ou menm, ou pa la. chaje moun ki nan bouch lyon an men ki fè respè yo kòm sitwayen. Se pa paske w ap viv Ayiti ou gen de emisyon politik an Ayiti, de emisyon danaliz ki fè w oblije de mèch avèk lè gang zame. Sa pa ekri ankenn kote. Te toujou gen bandi nan peyi a wi, m te toujou ap fè emisyon m wi. M pa tap denonse bandi nan nivo sa paske pat gen bandi nan nivo sa nan peyi a epòk m tap fè emisyon pam yo nan peyi a. Sa di m rete pwofesyonèl, m fè sa m dwe fè, m di sa m sipoze di. Se pa, m pa di yon nèg fè fè l menm jan avè m. E pa sa m di non. Men pandan w pa ka fè l menm jan avè m nan. Pa tante krache sou travay mwen pou ap ankouraje bandi. E sa k fè mwen te di asasina Eric Jean Baptiste gen nèg ki otou de misye ki rann li vilnerab. Rezon an senpl, yon nèg ki son journaliste ou pa gen dwa genyen preferans pou gang. E se sa m te toujou di. Mwen pa nan gang. M pap sipòte gang. M pa gen gang. M pa gen preferans pou gang. Tout gang se gang. Kèlkeswa ran sosyal li. Kèlkeswa kategori sosyal li. Kenenpòt jan l rele a li se yon chèf gang, yon chèf gang. Pa gen bagay pap si gang sa pi bon pase lot wè gang sa oh se gang ou konprann se yon gang spesyal Barbecue son chef gang au meme titre que Isca Barbecue son chef gang au meme titre que Kempès krèk koko dèdè sou bèlè Krisla son puissant chef gang au meme titre que Izo ti lapli lanmò sanjou vitelom. Yo tout tiye moun, yo tout kidnape moun. Yo tout ap enpoze lwa yo nan zòn yo. Depi yon nèg ou nan metye sa, ou nan preferans pou gang, ou son eleman danjre pou la repiblik. E se sa map di nèg yo. E sak fè nan emisyon m te fè avan yè a, m te site Guerrier Henry. Se pa paske m mechan. Se paske m konnen misye wè m sot m sot li pou ou la wi depi 2020 misye misye fache avè m paske m te ekri yon atik sou patwon l Erik Jean Baptiste ou konn sa sa vle di sa vle di misye se bra dwat Erik le dosye pitit Erik lan premye nèg ki rive anlè a se Guerrier Henri sa vle di ke sèt un ami un fran kolaboratè. on reprend son patron. D'ailleurs, monsieur tape animé l'émission Chita Tandé sous Zénith. Monsieur quitte émission pour la faire campagne avec Eric Jean-Baptiste. Ouais, ça plus qu'un ami, plus qu'un frère. Alors que la vulnérabilité de ce monsieur a pale de Eric Jean-Baptiste, se par se ke an, Misye se nèg ki fè tout aktivite l nan kafou. Kafou. Alòske Erik pa konnen l gen pwoblèm ak pèsòn. Se yon nèg ki trè vag. Misye yon nèg ki trè vag menm si w wè yon nèg. Dayè se petèt ra nèg ki gen kòb ki vag. Ki pa nan fè enteresan etsetera fè wè. Misye trankil. Men misye pa bliye kafou. Lè w di kafou w di karavàn. Lè w di karavàn ou di krisla. Suivez mon regard. E menm Guerrier Henri ki se kolaboratè, m ka menm di imedya Éric Jean Baptiste, se nèg k ap sipòte Krisla. Lè sa a ou konn sa k vin pase, ou vin otomatikman vilnerab, paske kou w di w ap sipòte Krisla, sa vle di ou anfas Izo, ou anfas Tilapli, ou anfas Timakak. Esal fè ti makak sot an video la mpa pran sa misye di a o serye petèt atansyon wi esat fè paka dwe gen pike devan kap fèt nan ankèt la non sa ka rive ti makak pa gen anyen pou wè avèk lanmò misye vre paralèlman lka difisil pou nèg nan blòk totoro ta asasine misye trè difisil mpa dil enposib non men trè difisil trè difisil amwenke se ta yon desizyon otman politik menm jan jovenel moïse. Sa son lòt detay ki merite yon ankèt apwofondi. Men m pa pran sa l di a oserye paske m sonje lè yo te kidnape kouzen Mikaben nan, Izo blofè te di li pa nan men yo. Alòske ki kote yo al pote kòb la pou yo libere kouzen Mikaben nan, nan baz Izo, nan baz 5 segond, Pòtay Leyogàn yo pote moun nan ba li. Sa di e pa tout sa bandi pral di m pou m pran l oserye. Fòn prudan tou hein moun kap pataje yo paske la gon reyalite sou rezo sosyal yo ton kestyon de bon malerezman se la n ye se la n ye depi pon pakèt nèg ou konprann pou a bon map pale la eske map pale de bandi gon nèg ki di ou fon pale de bandi sèlman pou mba non map pale de lòt reyalite ou nèg yo asasine eske map montre imaj la non 8000 moun kanpe flat paske map pale anpil moun fèm kredi nan pawòl mwen yo. Osi senple ke sa. Sa vle di kisa la sosyete? Sa vle di ke m pa ka kouri pran sa misye di pou levanjil. Paske yo te kidnape kouzen Mikaben nan, Izo te di l pa nan men yo. Alòske ki kote yo al bay kòb la? Se nan Bas 5 segond. Se la misye te ye, jan m te di l. Paske Vitelòm vin alye nèg yo, Vitelòm gen dwa kidnape anlè epi l pote ba nèg yo kenbe. E kounya izo jan m te di a misye kounya e bagay lanmè lap regle li fèk enstale yon chèf gang la Bogi map rive sou Bogi talè pa gen pwoblèm li fèk enstale yon chèf gang titanyen la a sa vle di ke misye pa gen tan pou l jere vilaj kounya se manno k jere kidnaping misye se bagay lanmè l regle kounya se sou lanmè l rete se bagay dwòg lap regle kounya sa vle di kisa otomatikman ou sipòtè krisla oubyen w zanmi krisla. Ou vin otomatikman anfas Izo ti lapli. Ou vin otomatikman anfas Ti Makak. Paske Ti Makak se alye Izo 5 segond. Ansyen sòlda Anèl Jozèf. E kounye a ba la vin plis ke konplike. Paske Izo te zanmi nèg 400 mawozo. Apre lasasina de Nònò. Junior Manie alyas Nònò, se pwisan chèf de gang ki t ap kòmande anba galèt, zòn Swason, sou Tòsèl anba, ebyen sa vle di ke kounyela le fè ke nèg 400 mawozo te refize bay kadav misye pou yo te antere l, Vitelòm fache, alòske Nònò se te zanmi Izo, kounya Izo vin meta Vitelòm, konprann sa m ap eksplike la a. Sa vle di sa vle di kisa? Kounyela sa vle di otomatikman izo vin alye vitelòm eben kelkeswa nèg tou ki an ki avèk kris la yo vin anfas vitelòm sa di lè w panse e ti makak ki fèl pa etonan di w se nèg vitelòm ki fèl tande byen wi alò alò tande sa map di w la wi nap fè w analiz pou n konprann sa pou m montre w kòman peyi a frajil. Sa di on nèg ki nan mikro ou pa ka gen preferans pou gang. Gen de son m chwazi pa pase yo la jodi an. Se paske m pa vle kontinye alimante on sòt de zen. Men m gen son yo la. Jan zanmi an di, m gen son, j'ai les sons sous mon téléphone. Èske w konprann? Sa di, m pa vle kontinye alimante on deba, alimante on zen. Men m gen on pakèt son la te ka pwouve ke sa m ap di an. Ou pa ka vann peyi a chèf gang. Kounye a lè sa ou vin mete tout antouraj ou mete yo an difikilte. E se sa nou pa vle tande ki fè anpil nèg gen pwoblèm avè m ap eseye takle m panike m. Non mesye. Ayiti difisil. Bagay yo plis ke konplike jodi a. Si yon nèg kòmsi w ap fè dè emisyon analiz w ap denonse deriv. Mwen pa gen pwoblèm avè w. Gen de bagay ke w pa ka di jan m ap di l. Jan Morvan ka lage yon bagay ou gen dwa pa lage l konsa. Ou gen dwa pa lage l. Jan Lynn ka lage yon bagay, Azael ka lage yon bagay ou pa lage l konsa. M konsyan de sa paske w nan bouch lyon an. Men se pa paske w nan bouch yo ou oblije kòmsi ou oblije mete w ak yo pou w ap defann yo. Ba yo pale maten midi swa. Mesye Cherizier. Oh mesye Vitelòm son antreprenè, son òm dafè, misye pa bandi. Oh mesye Krisla, el gen mezon lokasyon, gwo machin, pòch Cayenne la boule. Mesye Krisla, alòske pètinamman ou konnen son chèf gang. Otomatikman ou fèl, kounya o pwen ke Ti Lapli ap menase ou. Ou pa tande vòy Ti Lapli? Ti Lapli ap menase ou. Ou pa oblije fè sa. Ou lè w se jounalis.